Mond lan boulvèse, ekonomi a an degraba, nouvèl yo pa janm bon, sa koz krimilalite a ap ogmante chak jou Bondye mete. Mwen salye tout moun kap swiv nou toupatou nan mond lan, m gen menm plezi a pote nouvèl yo, e deja m diw mèsi pou sipò w, kontinye fè n konfyans, tout nouvèl san fòs kote Se koulye a la sou Sofia TV 83. E li pa yon sekrè ni fab, depi asasina Jovenel, nou mèt ap kouri anba anba kòm kwa moun ki patisipe nan zak sa a, si jodi a koze a pale fò epi parèt klè, kote yo enimere non ak sektè ki konplote touye prezidan an, menm si Reginald Boulos nan tèt lis la. Asasina Jovenel dwe revolte nou epi jwenn jistis si non si non pwochen prezidan an pral sibi menm sò a e peyi a pap janm stab politik manje chen an pap janm sispann nou fenk kare konte kadav san pèdi tan ann antre nan detay yo ak Stanley li ka fè pledwaye sou detay yo e ou paka pa sezi tande moun ki patisipe nan zen sa konplo a pran lari yo fini pa konnen yo fini pa konnen. Kiyès ki fè zak yo e ki jou, ki dat tou FBI pral debake pou mete anba kòd tout konpak asasen ki touye Prezidan Jovenel jan n konnen l 7 jiyè ki pase a e jounen jodi a Prezidan an deja sou 18 mwa anyen poko ka di se jij k ap demisyone se moun ki nan ma w e se lòt tou ki ap kache sa. Denonsasyon yo ap kontinye soti youn apre lòt sou zak malonèt sa. Menmsi yo vin ajoute. Eric Jean Baptiste sou lis asasen sa yo manje nan dènye jou sa yo. Si ou poko fè sa rete ansanm avè n antre nan fanmi an abòne ak Sofia TV 83 tout nouvèl ak detay ap vin jwenn ou lakay ou san fòs kote e wap jwenn nouvèl la chak jou Bondye mete. E peyi dayiti pa gen lòt opsyon si nou vle ke pwochen prezidan ke pèp la pral chwazi nan eleksyon an Ka dirije peyi a an favè pèp la e ke pou ke tout moun ki andedan peyi a ka viv nan lapè, pa gen vyolans ankò, nou pa gen lòt opsyon ke mare dabò blan ki enplike nan tiye prezidan an, blan ameriken dabò, Arcangel Pretel ki se blan ameriken sa a ki t ap travay pou FBI, se misye ki rekrite sòlda kolonbyen yo. Daprè jounalis ameriken David Adams ki di ke misye gen gwo kontak nan Washington, koulye a èske misye sa afè kowonpi pa l ke l al fè kote yo sèvi avèk yon akò de sekirite Ayiti te siyen an 1997 avèk Lèzetazini pou konbat yon seri de bagay ilegal? Èske sa akò sa a gen dè eleman kowonpi Ozetazini ki an kontak avèk Arcangel Pretel? ki sèvi a akò sa a pou al tiye prezidan lakay nou? Nou bezwen repons a kesyon sa yo e fòk nou jije Arcangel Pretel. Se misye k al rekrite sòlda kolonbyen yo. A kiyès ke ameriken sa a te an kontak, ki fè pati de sa yo rele Counter-Terrorism Unit, CTU? Fò nou jwenn li. Dezyèmman, ki wòl Gonzalo Castillo nan touye prezidan an dominiken sa a ki bay sòlda kolonbyen yo avyon, Pou yo soti sendomeng vin rantre nan peyi dayiti vin tiye prezidan lakay nou son ak de gè ke liye kont la repiblik dayiti twazyèm bagay la ki wòl madan lalim nan touye prezidan paske de pou li liv zonbi files la ke maxkell ekri a yon nèg kite travay pou nasyozini an ayiti e ou wè kapasite entelijans yo madan lalim pat ka pa okouran ke yo pral tiye prezidan. Donk fò madan Lalim, nou defini wòl madan Lalim nan tiye prezidan an. Fò pa bliye ke rezolisyon 24 76 lan te bay Nasyon Zini a travè Minut otorite pou ranfòse la sekirite an Ayiti. Se sou je madan Lalim ke yo touye prezidan an. Kisa lap fè la a nan figi nou toujou? Donk, andedan peyi a, oligak Petyonvil ki touye prezidan an, ke lajistis te voye manda pou yo, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Reginald Boulos, kijan fè ke 18 mwa aprè yo poko arete yo? Ariel Henry ke lajistis etabli ki enplike nan touye prezidan an, kijan fè ke, a tout lòt nèg inite yo, lajistis ayisyèn poko fè anyen? Menm jan tou, tèt phtk, Martelly se li k mete tout sekirite k te dèyè Jovenel Moïse ki vann Jovenel Moïse. Donk, jounen jodi a, sa n ap di la a se yon afè de peyi. Se pa yon afè de garanti. Se yon grenn opsyon ke nou genyen, si nou vle bati yon peyi. Se mare tout moun ki enplike nan touye 58 tièm prezidan peyi a, anvan n al nan eleksyon pou n chwazi 59 vièm prezidan an. Paske si n al chwazi 59 vièm prezidan an, epi nou pa mare tout moun Gade kisa asasen ap fè la a. Tout asasen ki touye Eric Jean Baptiste e ki touye Prezidan Jovenel Moïse ki nan tèt leta a gade sa yap fè la a. Nèg yo deja mete yon enfrastrikti nan pouvwa jidisyè a pou anpeche prezidan an dirije. A vle di ke prezidan an poko eli non. Pèp la poko chwazi pwochen prezidan an non. Ariel Henry mete moun nan CSPJ, li mete moun nan kou de kasasyon, Li nonmen 53 jij, li mete moun nan tribinal premye enstans, se li k ap nonmen jij denstriksyon. Sa vle di ke non sèlman yo fin touye prezidan an, nèg yo ap prepare pou elimine 50 nevyèm prezidan an paske yo konnen yo pa ka gen pwochen eleksyon an. Sa vle di enfrastrikti ke y ap mete an plas la la a, se pou al detwi pwochen prezidan an ke pèp la chwazi nan 59 nan pwochen eleksyon 59 vyèm prezidan an. Donk nou pa gen lòt opsyon la a. Donk, ki kote nou dwe kòmanse si nou vle jwenn jistis? Nan trimès sa a ki deja kòmanse la a, nan twa mwa sa a, quarter sa a tankou yo di ann angle, ki sa n pral fè pou n ranplase Ariel? Pase la a, bagay ki enpòtan, fòk nou jwenn yon premye minis de konsansis. E premye minis sa a ke n ap cheche a, s on grenn bagay ke l dwe gen eksperyans, kapasite pou l fè, se retabli lasekirite. M pa bezwen ekonomis, m pa bezwen agwonòm, m pa bezwen anyen. Nan sa k ap fèt la a, peyi a bezwen yon grenn bagay, yon premye minis ki ka retabli lasekirite avèk minis k akonpaye l yo, minis de la jistis, minis de la defans, minis de lenteryè, eskize m mo a wi, grenn kraze. Sa vle di ke Stanley, ou menm, kesyon ale nan eleksyon avèk Ariel la, pa gen bagay konsa, ou pa kwè nan sa? Men, yon moun ki pale de sa, sèke w pa wè klè. Depi nan diskou Ariel fè 7 fevriye 2022 a, li di w ke lè pèp la al nan eleksyon l pa konn chwazi, men fwa sa a e li menm ka pral fè bon chwa a. Lè w li diskou a e sa l fè, sa ta vle di ke se yon koudeta elektoral. E se pou sa nèg yo touye Eric Jean Baptiste. Paske dokiman ke yo rele dokiman 21 desanm nan, ki bay Haut Conseil de Transition an, w ap wè ke yo di w se, nan dokiman an yo di w men kijan e ti zanmi k pral chwazi manb nan konsèy elektoral, alò ke konstitisyon an do klèman men 9 sektè ki dwe chwazi moun ki nan konsèy elektoral la. Ou wè se koudeta elektoral ke Ariel ap prepare. Men, men, men nou wè kanmenm Ariel gen apui kominote entènasyonal la, Stanley, nou wè e mesye yo te nan lari a yo tap eseye jete Ariel, men jiska mentnan sa pa bay anyen. Pwiskel gen apui kominote entènasyonal la, kòman nou kapab pase atravè sa la? Mwen menm, lè w di kominote entènasyonal la, se yon bagay ki flou ke l ye. Paske ann gade kominote entènasyonal la grenn pa grenn. Nan Washington la, gen twa anbasadè ameriken k ap ekri nan jounal isit, al gade Politico, al gade Washington Post, al gade Miami Herald. Twa ansyen anbasadè ameriken ann Ayiti k ap mande entèvansyon militè pou al fè koudeta pou Montana. Gen lòt blan nan Washington se nan Ariel ke yo ye. Gen lòt blan nan Washington se nan Salut Public avèk Aristide ke yo ye. Donk sa vle di ke lè w di kominote entènasyonal la, la sèlman nan Washington gen plizyè kouran. Sa vle di gen yon divizyon deja an patan. Lè w desann Kanada e pi rèd. Wi, Aristide Rouge. Lè w antre anndan. Primati Kanada, ou gade kiyès ki direktris adjwen kabinè, direktè kabinè adjwen Justin Trudeau, se Marjorie Michel ki se yon lavalas, k ap sèvi a pozisyon l lan pou l fè règleman de kont an Ayiti. E lè w gade. Nèg k ap defann enterè patikilye nan Washington e nan Ottawa. Epi pandan w ap gade sa epi w gade sa k ap pase an matyè de sanksyon pa rapò a rezolisyon 2653 a, ou di o! Ou menm kòm Ayisyen, kòm Ayisyèn, ou di o! Sa k ap pase la a? Epi gen yon zanmi ki di kòman? Ou di gade sanksyon yo pou w wè. Tout gang ki kreye yo pandan katran edmi ki sot pase la, se Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Nenel Cassy, Andre Michel, Evalière Beauplan, Kato, Ricard Pierre, elatriye ki kreye yo pou yo te jete prezidan Jovenel Moïse. Sa gang sa nèg yo sèvi pandan Jovenel Moïse te la pou boule 15 komisarya. Sa gang sa yo, yo boule 8 tribinal, yo boule 7 meri. Sa gang sa yo, yo boule e badijonnen lekòl a matyè fekal. Yo t al menm eseye pran palè nasyonal. Sa gang sa yo a Fantom 509 ke yo kreye, y al atake ona, yo atake FAES, yo atake ministè finans, ministè lajistis, primati. Epi jiskaprezan pa gen okenn nan gang sa yo, ni oligak ni politisyen ki enplike nan gang sa yo ki sanksyone. Donk lè w ap pale m de kominote entènasyonal la, se yon bagay ke mwen menm m pa fè konfyans. Paske lè w gade kominote entènasyonal la ki an Ayiti depi 35 an, an 35 an gen 10 misyon Nasyonzini an Ayiti ki pase tout echwe. Donk mwen menm nan tèt mwen kòm Ayisyen, pitit Cabral Lamò, pitit Tousen Louvèti, pitit Desalin, pitit Anri Kristòf, m. Klè nan tèt mwen pa gen okenn blan k ka vin rezoud oken pwoblèm pou nou. Mwen m plis kwè nan bwa kale ke m kwè nan bwa kale ka pral tounen bwa pikan an 2023. M plis kwè nan sa ke m kwè nan blan an menm. Paske youn nan bagay de baz ke w aprann lè w ap etidye lè relasyon entènasyonal, lè peyi nan w pa dami, lè peyi w gen dèzenterè. Anbasadè Kanada a di w konsa ke an Ayiti, si yo sezi byen a kòb yo pap ba ou l, yap kenbe l. Petèt yo ka fè yon pwojè imanitè. Nou sonje eksperyans 87 lan, la Swis sezi kòb Divalye, olye yo remèt peyi a kòb lan, yo fè yon ong Swis kado li epi yo fè yon gagòt avèk li nou pa konn sa l ye. Donk mwen menm, lè w pale m de kominote entènasyonal la la a, premye bagay ki enpòtan pou mwen, retire madan Lalim nan figi nou, revoke l. Paske madanm je frèt sa a, li patisipe nan touye prezidan Jovenel Moïse. Wi, men Stanley, kounye a la a, retire madanm Lalim, kon sa, kòman nou pral fè retire l? Piske Bon bon bagay, gade. se yo k ap dirije la, se yo k gen kontwòl tout bagay, kòman nou kapab fè l? Nou vle fè l, men kòman? A, apa, apa nan biwo Trudeau. Yo kòmanse wè apa pou Trudeau kòmanse wè klè la a. Ou pa wè jan Michaelle Jean ap choute sou Trudeau paske l nan akò Montana. Michaelle Jean nan akò Montana, Marjorie Michel ki nan biwo Trudeau, li menm se nan afè Lavalas la li piblik ke l ap regle menm. Blan l menm li menm lakay li l kòmanse wè klè wi menn. E fò w pa bliye ke nan lit ke n ap mennen an, e se pou sa komite dyaspora k ap travay yo, yo dwe san pran souf al devan biwo premye minis Trudeau, yo dwe al devan Nasyon Zini, yo dwe al devan BINUH ann Ayiti, devan anbasad di Kanada ann Ayiti pou fè nou menm sa nou vle a pase. Entèvansyon militè pap regle anyen pou peyi Dayiti. Bay lame nou a lapolis nou zam pou kraze gang yo. Donk, jounen jodi a, lè w di kominote entènasyonal la, m ap repete sa ankò, se 10 misyon ki pati an Ayiti ki echwe e dènye a se te yon katastwòf paske kolera ke yo mennen an touye 10 mil 800 Ayisyen. E yo te fè kadejak sou fanm, sou timoun e sou gason. Gon jwèt de ipokrizi kap fèt la nan dosye prezidan. Nou wè yo pale aktyèlman e tout moun ap pale de posibilite pou ke Lèzetazini akeyi plis de 30 mil imigran. Men, nou ta di yo bliye dosye prezidan Jovenel lan. On dirè se chak semèn, chak jou yap sòti ak yon bagay pou nou pa pale de jistis pou prezidan. Sa, sa deranj. Pou nenpòt ki jèn k ap tande la a, lè w etidye ladiplomasi, lè relasyon entènasyonal, youn nan bagay pou w aprann, si w pa konnen l, al aprann li, lè w li tout liv ki ekri sou ladiplomasi e sou konpetisyon diplomatik ki genyen ant lègrann puisans, ipokrizi avèk desepsyon se yon eleman fondamantal ke l ye wi nan diplomasi a. Ay fok moun yo atan moun kap tande nou la fok nou atan ke nap desi nap desi Gade, se sa wap di la. Banm bon bagay. Ya, ipokrizi e desepsyon fè pati de diplomasi a. Pandan blan an pran pòz lap ede w nan depatman Nòdès eksetera, nèg yap vòlè tout lòk anba tè peyi a, nan Nò e nan Nòdès pandan map pale la. Yo rele sa politik de desepsyon. Koulye a yo vin avèk yon afè de yap bay 30 mil moun viza eske se vre menm? Paske ou menm ki kote ou ye la ki aletranje ou konnen ke nan 2 zan edmi 3 zan ki sot pase la ozetazini gen 5 milyon etranje k antre ki legal ozetazini etranje ki ozetazini an yo pa bal papye kòman fè se ou menm k aletranje a yo pral bay papye anvan bon m pral pi lwen avèk ou map baw 3 ka. Lè s on ameriken k aplike pou on moun aletranje, an ennan yo fè w antre. Lè w s on rezidan k aplike pou on moun aletranje l pran dizan, si s on fanmi w eksaltera. Dayè yo t ap eseye, Trump t ap eseye elimine pou ke fanmi pa ka aplike pou fanmi ankò. Ok. Koulye a men gon seri de moun ki la a nan peyi a depi 5 an, 5 milyon moun ki legal yo pa ba yo papye, epi ou menm ki 30 mil moun aletranje ou panse ou pral jwenn papye? Ah monchè. Sa e pou baw espwa, ou gen dwa ranpli tout papye a epi lè w jwenn repons lan, yo di w ah ki ane li ye la a? Nou an 2023. Pwobableman yo pral konsidere dosye w vè 2033, 2035. Donk pou mwen bay sa son strateji ke l ye. Gentan gen 5 milyon moun bò isi a epi 5 milyon moun bò isi a poko jwenn papye epi se ou menm ki aletranje ou k pral jwenn papye. Ah monchè. Ou entelijan. Stanley sa vle di ke pou dosye prezidan Jovenel Moïse sa vle di fòk moun yo kontinye fòk nou kontinye avèk jistis lan sou tout rezo sosyo pou nou kontinye batay lan men fòk nou repran pouvwa Stanley sa li enpòtan sa m panse ke nou pap negosye l fòk nou pran pouvwa Stanley pou nou pote limyè. Bon mwen menm mwen menm m pap fè politik koulya a e pou sa mwen menm mwen m pa m deside son desizyon ke m pran. E depi yo touye Jovenel Moïse m di map fokis sou yon grenn dosye ki se jistis la. Jou gen konsèy elektoral a kalandriye elektoral, lè sa a m pral antre nan politik e nan afè eleksyon. Men la a pandan map pale avèk ou la a, kote w gen yon premye minis ki enplike nan touye prezidan an, ki sou tèt pouvwa a nan peyi Dayiti, jistis paka bay. Donk goumen an fòk gen yon premye minis ki ka vin bay jistis. Koulye a, lè yo retabli sekirite a, gon konsèy elektoral, gon kalandriye elektoral, lè sa a m ap di w politikman men ki kote m kanpe. E mwen menm m son nèg, tout nèg konnen mwen, m son nèg ki lwayal, m toujou dirèk e m fran, e m toujou fè bagay mwen avèk transparans, m ap di w egzakteman ki kote m kanpe. Pase la a, depi w antre nan politik, se batay jistis lan ke w ap afebli. Depi yon nèg yon fanm la wap fè politik se batay jistis lan wap afebli. Pou mwen menm, yon moun ki vle jistis jounen jodi a, se kòman pou voye Ariel ale pou gon premye minis ki ka retabli la sekirite, rapòte tout arete ke Ariel pran ki nonmen dè kowonpi dan la jistis ayisyèn, e lè sa ou pral kòmanse goumen pou jistis lan, lè sa ou ka kòmanse pou retabli la sekirite pou eleksyon ka fèt nan peyi a. Avek Ariel Henry rien n'est possible. Koman w vle yon neg ki enplike nan touye prezidan an ka fè eleksyon lib, onèt e demokratik? Jamè! Li pral ba w koudeta elektoral pou w mete Jacqueline Mack oubyen mete Michèle Pierre Louis, youn nan moun inite sa yo, epi pou vin pou vin pwoteje li apre l kite pouvwa a. Ou gen yon dezyèm pati nan près tranzaksyonèl la Nouvèl la pral bay se an fonksyon de ki moun ki peye jodi a. Ki moun ki peye, ki jan moun nan peye. Wè. E gen de lè malè rive nèg sa yo tèlman yo touche tout kote. Wè. So, se sa reyalite peyi Dayiti a. Men yon bagay ki klè se ke depi lè nèg yo fin touye, asasen yo fin touye prezidan an, Yo te sanse rantre nan palè menm jou an. Si sa te rive y antre nan palè, ou pa t ap janm tande pale de Jovenel Moïse petèt pandan senkant an ankò. Paske pa t ap genyen konsta jij de pè, pa t ap gen ankèt de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, dcpj, ki t ap pèmèt nou avanse jan n avanse jounen jodi a. Donk, le fè ke le 9 jiyè, le 7 jiyè padon, se pèp la k sòti nan lari pou mare sòlda kolonbyen yo, Li vin kreye yon tou nouvo dinamik ki pèmèt ke konsta jij de pè a te fèt, ankèt dcpj a vin fèt. E se bagay sa yo ka pral pèmèt nou wè ke le 9 jiyè lajistis te fè manda pou Reginald Boulos, Dimitri Vorbe, Jean Marie Vorbe, Steven Benoit, Jerry Tardieu pou enplikasyon yo nan touye prezidan an. Donk lè nèg yo wè sa, se lè sa yo pral fè koudeta 11 setanm nan pou mete Ariel Henry. E se atravè koudeta sa a ke yon ansanm de lòt verite ke w pral konfime, ke w pral kontinye dekouvri. An jeneral, lè gen yon krim ki fèt, premye kesyon ke w poze, se à qui profite le crime? Dezyèm kesyon an se quel est le motif du crime? Donk, lè nèg sa yo fin fè koudeta 11 septanm nan, lajistis, konpòteman yo tou pral pèmèt nou wè ke yo enplike dirèkteman nan krim nan. Ankèt Komisè Bed-Ford Claude pral pèmèt nou wè ke relasyon ke Ariel genyen avèk kriminèl yo ki t ap touye prezidan an notaman Félix Badio Joseph. Lè Ariel monte nan Scoop FM li fè entèvyou a kote li di a Badio pa ka fè krim sa a kòmsi l ap eseye inosante Badio. Depi lè sa a, nou kòmanse wè pi klè toujou. Pandan 18 mwa, Ariel pa janm fè oken konferans de près pou di men ki eta davansman dosye ankèt Prezidan Jovenel Moïse lan. Okontrè, pandan 18 mwa sa a yo, li fè 17 obstriksyon a la jistis, li t al eseye lage sòlda kolonbyen yo, yo touye nan prizon Gilbert Dragon, elatriye. Kote nou pral wè mepri e hèn ke nèg yo genyen pou prezidan Jovenel Moïse ki fè yo touye l, se lè 7 jiyè 2022 rive, nèg yo ta pral mete egzamen ofisyèl edikasyon nasyonal. Lè nèg lè nèg yo wè jan pèp la move e yo ka tonbe si yo fè sa, nèg yo ralon bak. E se lè sa a nèg yo deside ke yo pral fè yon seremoni de komemorasyon de la premyè ane de lasasina di prezidan, ke pèsonn pa t al ladan. E donk sa vin pèmèt nou wè pi klè. Entèvyou Vitelhomme Innocent te fè avèk medya ki sou rezo sosyo yo, Vi nou pèmèt nou wè kòman Ariel, sdp, phtk elatriye, Dimitri Vorbe te enplike nan tantativ touye prezidan an nan nan abitasyon Tibwa le 7 fevriye 2021 avèk Yvikel da Brezil. E nou wè ke nan tantativ dasasina sa a ki te prepare le 7 fevriye 2021, li te reyèl e nèg yo ta pral tiye prezidan avèk 400 mawozo e fantom 509. E entèvyou Vide Thelome nan vin pèmèt nou wè. Koulye a, a ki pwofit le krim nou vin wè nominasyon Berto Dorcé, avoka Sogener kòm minis de la jistis, bra dwat Martelly, ansyen minis de la jistis nan Zoje Pierre-Louis kòm sekretè jeneral palè nasyonal anvan l te nan primati. Epi, nan tribinal premyè enstans, nou pral wè se menm Chavanne Etienne nan ki te oblije depòte tèt li kòm jij denstriksyon ke nèg yo pral mete nan tribinal de premyè enstans apre yo fin sèvi avèk Bernard Sainvil. Epi, nou wè jij denstriksyon an, Walter Russel Voltaire, jan misye trayi tèt li avèk jounalis fransè a Wendy Phell, Yon seri de konfidans ke l al fè pou eseye enfliyanse lopinyon piblik, mennen opinyon piblik nan yon direksyon byen detèmine nan afè ankèt la. Donk tout bagay sa yo vin pèmèt ou wè klèman ke blokaj madan Lalim yo pou pa mete yon tribinal penal entènasyonal vin pèmèt ou wè ke gen blokaj entènasyonal nan asasina prezidan an. E rapò Depatman Deta voye bay Kongrè a pèmèt pou wè tou ke FBI gen pwoblèm, paske Ameriken prensipal ki enplike nan touye prezidan an, Arcangel Pretel, lè asasina a t ap fèt, li t ap travay pou FBI. Donk, e, donk gen yon seri de, e, bagay tou ki vin pèmèt nou wè klè tou, se entèvyou Badio Joseph la avèk lèt ke l ekri a bay anbasad amerikèn. E nan. Entèvyou ou byen odyo Badio lage yo, gon bagay enpòtan misye di, misye di bon m fin pran tout responsabilite sa a epi nou nou vle sakrifye mwen. Donk donk misye konfime ke nan lèt la tou ke l ekri a nan dezyèm paj la ke li te la pandan yo t ap touye prezidan an. Epi dènye bagay ki touye koukou a nan 18 mwa a, nou vin dekouvri ke lè yo fin touye Erik Jan Batis, m te gen yon kesyon lè yo fin touye l le 26 oktòb, kesyon ke m te poze a, se a ki profite le crime? M pa t gen repons a kesyon sa a. Se le 21 desanm, lè nèg yo fin pibliye akò konsansis nasyonal la ki bay Wo Konsèy de Tranzisyon an, se lè sa a m pral konprann a ki profite le crime e kiyès ki touye Erik Jan Batis. Donk, nan asasina Erik Jan Batis lan, ou vin wè ke teknik operasyonèl pou touye l sanble a anpil ajan sdp t al eseye touye Anèl Belizè. Ou vin wè gen oligak ki nan touye l ansanm avèk Aryèl. Donk, pratikman menm moun ki touye prezidan an, se yo menm tou ki touye Erik Jan Batis pou yo te ka ba w akò 21 desanm nan paske lè w gade 9 paj ki nan akò sa a, Erik pa t ap janm siyen l. Donk, 18 mwa a, li pèmèt nou wè klèman, malgre sabotaj aletranje e andedan peyi Dayiti, nou wè klèman ki blan ki fè pati de elit globalis kowonpi, dominiken, kolonbyen, madan Lalim ki enplike nan touye prezidan an, e nou wè tou o nivo nasyonal, oligak Petyonvil yo, Rejinal Boulòs, Dimitri Vòb, Jan Mari Vòb, Samy Andal, Alen Fara. ki enplike nan touye prezidan an, nou wè tèt phtk Michel Martelly a Kiko Sen Remi, nou wè nèg inite yo, Ariel Henry, Badio Joseph avèk John Joel Joseph, nou wè tout rezo pastè Sanon, Kato elatriye, nou wè 2 jij nan kou de kasasyon yo Yvy Kelda Brezil avèk Wendel Coq e nou wè tou ke bon gen 2 eleman nan USP, USGPN, 4 Tim, E kòmandman lapolis la ansanm a Marie Louise Gauthier ki te enplike nan touye prezidan an. Donk malgre tout sabotaj sa yo 18 mwa aprè, nou wè klèman ki touye prezidan an. E enterè nou nan dosye a se ke pwochen prezidan an ke pèp la pral chwazi nan eleksyon. Si nou pa vle ke oligak Petyonvil, blan globalis kowonpi, Avèk politisyen malandren pou peyi dayiti tiye l menm jan, nou oblije mare tout atrasen prezidan Jovenel Moïse yo, trase yon egzanp pou ke pwochen prezidan ke pèp la chwazi nan eleksyon, non sèlman yo pa ka touye l, men pa dwe gen vyolans pou fè tantativ koudeta pou mete l atè.